Gen pawòl, men pa gen bouch pou pale. Direksyon Departemantal Latibonit atravè Sèvis Depatmantal Ransèyman. Mete deyò rapò sou lanmò 7 polisye ki te tonbe nan komin Liancourt nan dat ki te 25 janvye ki sot pase a la, pèp ayisyen. Selon sèvis la, atak sa te planifye nan Pòtoprens, frèzesè byeneme, pa 3 wo grade nan lapolis la, 4 gang, 3 nan departeman Latibonit, youn nan Lwès e yon òganizasyon politik. Mezanmi ou pral tande detay yo, bagay yo grav. Genyen yon polisye udmo nan jou pase yo ki te temwanye pèp ayisyen yo te konn resevwa yon pla cho chak jou nan komin Lyankou men malerezman se te chèf gang Luckson ki te konn ba yo manje. Ebyen maten an byen bonè majistra Lyankou a monte sou radzyo televizyon Karayib pou reponn polisye sa a ki fè deklarasyon an. Nou pral fè ou tande deklarasyon polisye a e non sèlman sa tou, fè ou tande deklarasyon majistra a. Mwen envite ou rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire. e san mete. Bonjou, bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Jan kem te anonsew gen pawol men pa gen bouch nan peyi dayiti pou pale koze. Donk nan jou pase yo 3 atak fèt sou komisarya lyankou an. Nan yon sèl jou pèp ayisyen 7 polisye pèdi lavi yo. Donk byen ke vandredi a chèf polis la te di 6 ebyen sèvis ransèyneman di se 7 polisye ki tonbe. Nan rapò yo mete deyò sou lanmò polisye sa yo pèp ayisyen, yo fè konnen atak sa te planifye nan Pòtoprens, pa 3 wo grade nan lapolis, 4 gwoup gang, 3 nan Latibonit, youn nan Lwès, ak yon òganizasyon politik. Pou plis detay, Ann tande jounalis Johnny Ferdinand ki t ap li rapò a. Mezanmi, swiv ak anpil atansyon puiske bagay yo konplike. Ban mwen pataje a moun yo rapò sou sa k pase. Zanmi oditè, m ap mande n zòrèy nou. Pase lè bagay la rive jwenn mwen mwen menm pandan wikenn nan m sezi. M di 1 sa pa ka on rapò. de yon direksyon depatmantal de Latibonit atravè sèvis depatmantal ransèyman li. 1, Lè m gade fòm rapò a ekri a, m wè se okondisyonèl. M di ka sa gen kèk moun k ap fè sansasyon pou yon jounalis k ap ekri ki pa dispoze de enfòmasyon fyab. Lè yon moun voye l ban mwen, moun nan eksplike m ke wi, se efektivman yon dokiman ki soti anba kout plim mesye dam yo nan sèvis depatemantal de ransèyman. Ki sa l di zanmi oditè? Ban m zòrèy la souple. Sèvis depatmantal ransèyman yo soumèt bay Direksyon depatmantal Latibonit lan premye eleman ankèt spesyal sa a sou lanmò 7 polisye yo. N ap raple, lè Mesye Elbé t ap pale vandredi a li menm li te di 6 padon, li te di 6, donk sèvis ransèyman di Mesye Elbé atansyon se 7 ki tonbe nan atak sipriz sa a. kont polisye Lyankou yo 25 janvye 2023 a. Sèvis la k ap pale wi souple. Atak sa a te planifye Pòtoprens. Gen 3 wo grade nan pnh la ki konsène nan planifikasyon atak sa a zanmi oditè selon sa m ap li la a. Pami 3 wo grade sa yo gen 2 enspektè jenero. ak yon komisè divizyonè. Moun ki pati prenant nan kad planifikasyon atak sa, gen 3 ou grade jan nou di la nan pnh la, gen 4 gang pami yo 3 nan Latibonit, yonn nan Lwès ak yon òganizasyon politik, m sipoze sa nan Lwès la e Kanaran. Ki objektif prensipal atak sa a. Sa e premye eleman ankèt sèvis ransènyeman o nivo depatman Latibonit lan. Se pwovoke yon kawo nan depatman Latibonit lan ki ta pral debouche sou zak asasinay kòmandan awondisman Senmak la ak DDA e se polisye ki t ap touye yo. Objektif spesifik. dokiman sa a. Pa dokiman non, atak sa padon. Se atake yon komisarya ki lwen lwen lwen. Men ki aksesib pou kapab bay moun ki te dwe pote ranfò yo responsab oubyen pou kapab mete fot la sou do yo si jamè yo pa t rive a tan. Dezyèm objektif espesifik, se te asasinen. kèk polisye pou kapab pwovoke sa yo rele efè Petyonvil la kont kòmandan lokal la. Alò, efè Petyonvil la, nou sonje, an vandredi ki te presede dwe bay alè kou a, te genyen pratikman 4 polisye ki te tonbe, 3 mouri, yonn disparèt nan Petyonvil. Libere tout prizonye sou kouvè evazyon. M ap raple nou gen yon ventèn prizonye ki mouri nan prizon sivil Gonayiv la. Yo vyole plizyè tifi ak fanm. N ap vin sou sa ak Dieulivens Jules. Soulve. Polisye yo kont tout kòmandman an nan jiridiksyon Latibonit lan, atake fizikman DDA nan moman palavo la la direktè depatmantal polis la pa ka mete pwent pye l Gonayiv. Itilize eleman rezo sosyal yo pou oryante opinyon an vè sa yo rele yn fot de kòmandman. Rezon fondamantal atak sa a selon dokiman ki anba je m la zanmi oditè. Men kote m gen pwoblèm avèk dokiman se paske tout sa ou pral di la se o kondisyonèl. BINUH, Biwo Entegre Nan Nasyonzini an Ayiti, ta pwodui yon rapò favorab sou pèfòmans DDA a pandan dezyèm semèstr ane 2022 a. Rapò sa a, yo ta voye l bay Premye Minis lan e ta genyen yon lantè nan transmisyon dosye operasyonèl yo epi nan bès pèfòmans pnh la nan operasyon nan rejyon metwopolitèn nan depi lè yo transfere komisè divizyonè Jean Bruce Myrtil nan direksyon santral polis administrativ la nan direksyon non de direction centrale de la police administrative la a direksyon depatmantal Nòdwès la. Binu. ta konsidere transfè sa a kòm yon gaspiyaj resous. Nan katriyèm trimès ane 2022 a, devan sa yo rele kont pèfòmans pnh la nan rejyon metwopolitèn nan, si yo baze yo sou rapò BINUH an, CSPN nan te pwopoze oubyen ta pwopoze non komisè divizyonè Jean Bruce Myrthil pou okipe fonksyon DCP a, Direksyon Jeneral pnh la. ta adwatman refize pou obeyi a lòd sa a e ta pwopoze Komisè Divizyonè Jean Bruce Myrthil kòm Direktè Depatmantal de l'Artibonite e Carl Henri Boucher, ki li menm soti Lyankou, kòm DCPE a. Pandan l konnen pètinamman ke Carl Henri Boucher, yo ta pral refize l. Sa vle di yo pa t ap vle Carl Henri. Nan yon premye tan, CSPN nan ta refize 2 pwopozisyon pnh la. Wo kòmandman ta mande finalman oubyen ta rive konvenk finalman CSPN nan sou pretèks fòk yo te jwenn yon moun ki kapab pou jere tout mwa desanm lan e prepare teren an pou Ariel Henry te ka al fè diskou l premye janvye 2023 e sèl moun yo te panse ki ta gen kapasite sa oubyen ki te ka gen kapasite sa se sèlman komisè divizyonè Myrtil pami tout direktè depatmantal ki an fonksyon yo. Rapò a k ap pale pa mwen k ap pale. Enstalasyon an te fèt nan sware samdi 3 desanm 2022 a. Dimanch 4 desanm, gen yonn nan enspektè jeneral yo ki ta kontakte yon moun trè enfliyan Lyankou ki gen dè lyen avèk baz Gran Grif Savyen pou kapab defye DDA ke yo fèk enstale a. Rapò ankèt la k ap pale. Lendi 5 desanm 2022, baz Gran Grif Savyen pran kontwòl Ponsonde. Yo pibliye on videyo sou rezo sosyal yo. Te gen yon twoub a lòd piblik nan Lyankou. DDA resevwa yon apèl koutwazi nan men yonn nan e enspektè jeneral yo. 10 janvye 2023, gen yon kidnaping ki fèt Vèrèt, pa twò lwen de Lyankou. 11 janvye 2023, Le 6 janvye 2023, ay de dat mwen yo bay la nan dokiman, DDA rann li pèsonèlman nan biwo direktè jeneral la, pou l kapab fè l pa. Atansyon, lè m di n revoye ou revolisyon al mouri, si dokiman sa a vrè zanmi oditè, gen pwoblèm wi. Gen pwoblèm. Tan pou Bob setadi e pou chak moun chèche Galileo nan Non, paj la. se pa bagay blag non. Sa m ap li la a, ke m m otantifye la a, si sa y ap di yo se de bagay ki verifye, ki konfime, Nèg yo egwe yo p ap tanmen pòt pwofesè. lapolis la. Pandan Nèg yo sitiyasyon lapolis la e pou pòs y ap goumen. Ap vle di nan batay pou lidèchip, nan batay pou pòs, voye polisye yo al mouri anba yo. Wi. Zanmi yo di sa tande wi. 11 janvye, 6 janvye, Direktè depatmantal la rann li pèsonèlman nan biwo Direktè jeneral la pou l kapab fè l pa de posib atak ki ka rive, tande byen wi mezanmi, kont lapolis de Lyankou e te pwofite Pou bay de rekizisyon dirèkteman, rekizisyon pèsonèl adisyonèl la, materyèl avèk ekipman pou yo kapab fè fas ak evantyèl atak sa yo. DG a te otomatikman vize rekizisyon an epi transmèt li bay Direction de la Logistique, DL, pou swivi administratif yo. Nan tout ekipman DDA t ap pale yo te mande DG a, se sèlman materyèl ki lejè yo ti materyèl de ryen yo ke yo te rive bay, men materyèl solid ki te kapab ede polisye yo goumen fas bandi yo, yo pa t bay yo, si m konprann byen. Yon sèl fizi daso te rive jwenn DDA. Veyikil ki te dwe okipe twonson Lyankou ak Vèrèt la pa t janm rive al jwenn DDA paske yo pa t ka jwenn kle a. Zanmi oditè note, se pa mwen k ap pale, se yon rapò. Direksyon lojistik la te deklare bay dea ke l te dwe tann anviwon 22 jou, li t ap tann polisye yo fin mouri, puiske fabrikasyon ak pwogramasyon kle sa a, se yon kle elektwonik, ap fèt an Repiblik Dominikèn. Si n kwè dokiman m ap li a la a, jiska lè yo soti dokiman an, veyikil sa a toujou nan direksyon lojistik la. 25 janvye 2023, gen yon kowalisyon. Anpre gang Savyen yo, Palmis ak Lyankou ak mèsenè ki soti Kanaran ki atake polisye sou komisarya Lyankou a epi yo lakoz 6 moun mouri nan ran polisye yo. Menm enspektè jeneral sa a rele direktè depatmantal polis la nan Latibonit pou ba li dè enfòmasyon pandan operasyon an ap dewoule e nan tout enfòmasyon sa yo selon Rapò a pa gen yonn nan yo ki jistifye. Le 26 janvye 2023, prizon sivil la atake pa dè gang de Raboto. Le 26 janvye 2023 toujou, genyen dè polisye Senmak ki atake CP a, M. Sipoze ap pale de komisè prensipal la, e pa vre? vèbalman, alòske li t ap tante tout sa l ka, li t ap tante tout bagay, li t ap fè tout sa l kapab. pou l sove lavi twoup li yo ki te nan difikilte. Li te rele ranfò soti Gonayiv ki te rive a tan. E komisè minisipal Gonayiv la te jwenn benediksyon DDA pou l te kapab pran kòmand operasyon an pandan li t ap akonpanye fizikman polisye yo sou teren an nan Lyankou. Le 27 janvye 2023, polisye Senmak yo òganize yon manifestasyon e manifestasyon sa selon dokiman m ap li a zanmi oditè, Se o grade nan Pòtoprens ki inisye l e ki òganize l. E li te gen kòm pwen fokal komisè divizyonè Jacques Ader, selon sa l di, ki t ap manipile sèten polisye. Jacques Ader, selon dokiman an, ke o kòmandman pwomèt pou l ranplase aktyèl DDA la ki se komisè divizyonè Myrtil apre evenman yo. daprè sa l ta fè kwè oubyen l ta fè sèten polisye kwè nan Senmak ak nan Gonayiv. Gen 2 polisye ki te kagoule ki tante atake fizikman komisè prensipal Senmak la pandan yo lanse gaz lakrimojèn anndan komisarya a pandan gen yon reyinyon ki t ap òganize e reyinyon sa t ap dewoule sou lidèchip CP a, komisè prensipal la. Asasina a DDA, yo planifye l oubyen yo ta planifye l nan Pòtoprens. e l te dwe egzekite nan Gonayiv. E se polisye menm ki t ap fè egzekisyon an nan pwochèn manifestasyon yo planifye pou demen madi a 31 janvye 2023 nan Gonayiv. Jiskaprezan, yon manifestasyon ke yo te kenbe konfidansyèl. Komisa divizyonè Jacques Adair te deja kontakte plizyè tèt de pon nan vil Gonayiv pou reyalize manifestasyon sa ki te dwe oganize demen si Dye vle. Sèvis depatmantal ransèyman an konkli konsa pou l rekòmande DDA Pou enfòme enstans sa yo n pral site la a yon fason pou kapab antisipe sa k gen pou fèt ki poko fèt yo, tankou Direksyon Jeneral pnh la, Enspeksyon Jeneral pnh la, Direction des Renseignements Généraux, la Direction de la Police Judiciaire. Vwala, zanmi oditè, m t ap fè yon egzèsis, alò se an fransè nòt la ekri, m t ap eseye tradui l e an menm tan ke m t ap li l la. Pou mwen m te fèn konprann ki sa ki di. E map reprann, Guerrier Dieu seul li di Alexandre Pierre Renel René. Si sa ki di nan dokiman sa a. Dokiman sa ki konsène premye eleman ankèt sou sak pase e Liancourt a, monchè m pap ban nou manti, nou mèt lave men nou, fèmen pòt enstitisyon polis la, bay gang peyi a, paske lapolis ki la. kòm sèl fòs, bon, pèmèt mwen di sa, lame a pa si operasyonèl ke sa, byen ke nou pa inyore egzistans li, men kòm fòs aktiv sou teren an, ki pou ta batay kont le gran banditism, men nan ki sa lapolis tonbe. Dè o grade k ap goumen pou pòs, e se pa jodi a l konsa non, chak nèg gen ti chapèl politik yo, ap chache benediksyon yo, swa pou yo vin DG, swa pou yo vin dcpa, swa pou yo vin nan tèt yon direksyon depatmantal. Chak gen polisye pa yo. Ya menm epi yo menm kap frajilize tèt yo ankò. Nap mande Pou fòs entènasyonal vini Pou vin ban nou yon kout men men mezanmi menm Jezi ki tap fè mirak Pou kretyen yo sin kwè Jan 6 vèsè 8 a 12 Jan 2 vèsè 7 Pou rive 8 lè Jezi tal fè mirak nan 2 kote sa yo keseswa lè l te pran senk ti pen, de ti pwason pou bay senk mil moun manje a. Men omwen l te mande sa k gen la. Lè Jezi te fè dlo tounen diven nan nòs Kana, omwen l te di sa k gen la yo wè dlo, li plen yo dlo epi l transfòme yo. Men kounye a, si n ap tann pou blan vini, pou blan vini, dan lentèval nou pa fè pyès bagay, nou pa antann nou sou anyen, nou pa deside fè prèv ni de volonte, Nu de moun ki renmen peyi ki sousye de peyi epi nap tann pou blan vini poul fon mirak la ayiti blan pi renmen peyi a pase nou ke Bondye mesye dam. Fè sèvis ransènyeman mwen twouve l malonèt tou wi. Humm! A la traka pou lave kay tè nan peyi sila a pèp ayisyen. Ou sonje sa m tap di nou dènyeman la? Bon, si pa gon konpwomi epi nou chita la nap tann moun kap vin fè pou nou? Kòman n pral fè negosye? Si pa gon rekonsilyasyon koman n pral fè negosye? Mande entèvansyon an pa anyen non, men se koman n pral jere l o nivo nasyonal e o nivo entènasyonal. Hing hang chire pit, batay pou pòs, kretyen vivan ap tonbe. Tout sa w wè k ap fèt la, pandan w wè nèg yo ap chèche pòs, Ebyen, tout gen yon sèl objektif pèp ayisyen, jwenn entèvansyon militè. Se sa k fè m te poze kesyon nan jou pase yo, lè n fin jwenn entèvansyon militè, kòman Ayiti prale ye? Kisa nou deside fè? Paske nou gen yon listwa. Nan yon epòk nou te limyè nan Karayib la. Eske nou pa reve retounen konsa ankò? Èske nou pap travay pou n vin konsa ankò? Oubyen n ap travay pou nou disparèt antanke pèp? Antouka, frèzesè byeneme, ou ka konprann ki sa k ap pase nan peyi sila. M ap fè ou konnen se sèl moun apye ki otorize pou pase bò kote kay premye minis la nan Vivi Mitchel. Depi jedi pase, donk ou raple ou gen yon gwoup polisye ki te debake, Rantre nan lakou premye minis la fè yon pakèt briganday, ebyen frè e sè byeneme zòn sa ki konplètman fèmen pa FADH e non sèlman sa tou pa polisye. Vwazen premye minis lan vrèman nan plenyen puiske yo pa kapab itilize machin yo. Ret bò kay ofisyèl se pa yon bagay ki fasil non. Donk jan ke m te anonse ou nan jou pase yo, Genyen yon polisye pèp ayisyen aprè atak la ki t ale nan radyo ki fè konnen ke se chèf de gang Luckson ki bay manje etc bon m fè w tande epi aprè pou w tande repons majistra bay polisye sa bagay yo konplike. Lè m ap di m oblije di l ou konnen nou menm polisye nou t ap travay Lyankou lajan Luckson ban nou manje. Sa e gwo deklarasyon wap fè la. Oh wi wi. E bon polisye pat dil. Ebyen men majistra sa kisal fè lèl vin jwenn nou puiske li mande fòk gen polisye al liyankou nou di bon puiske nou pat prepare pou sa e mwayen pou polisye yo kapab manje pou nou fonksyone liyankou ebyen tou swit sa misye fè misye di gen de moun liyankou de sitwayen liyankou nan dyaspora ki mete ansanm, yo peye on restoran pou bay polis yo manje. Hum. Nan gen empresman sa ye. Wi. Yo di ok, pa gen pwoblèm. Yo fè kòmand manje pou nou. Wè, pa gen pwoblèm, puiske se, se, se on otorite ki peye manje pou lapolis pou n ka travay, e pa gen pwoblèm. De konsa majistra. Non, se majistra menm ki te, ki te di sa. E byen, nan lajan sa a pou peye restoran an, lajan Luckson la donn, majistra a mande Luckson lajan, wi, pou l peye restoran an. Eeh tout bon wap pale la. Marisa pa mou. Nou pral vin konnen sa. Nou pral vin konnen sa se lè nou wè yon premye jou pa gen manje, yon dezyèm jou pa gen manje, yon twazyèm jou pa gen manje. Nou poze kesyon sak pase pa gen manje? E lè sa nap aprann menm nèg savyen sa yo te soti sou lari a, lè yo soti sou lari a yo vin fè fas kare avèk nou, ebyen nou frape avèk yo nou tire sou yo. Lixon gen 2 sòlda ki blese e ki menm mouri. Ebyen aprè temwanyaj sa pèp ayisyen maten an byen bonè majistra Camo dòk te sou antèn RTVC li demanti polisye a li fè konnen se dyaspora a ki ede l li pa gen okenn rapò ansanm avèk gang nan lyankou. Ann tande ansanm. Fè kwè se nan men bandi Luckson ke l ta pran lajan pou bay polisye yo manje. Majistra a. E nou te kontinye, ou te poze m kesyon, di m ki rapò chèf gang Luckson gen rapò avèk Majistra Ducamel. Majistra Ducamel se zanmi devlopman. Majistra Ducamel se zanmi. Moun kap fè sosyal. Maestria Ducamel pa pran pa a gang ni de prè ni de lwen. Mwen pwofite de mikwo sa a pou m voye senpati m bay tout fanmi polisye ak kòlèg yo ki viktim kote yo te vin ap mete men nan lyen kou pou pèmèt moun evakye. Mwen la wi pou m kontinye e ajan ki bay tèt li non se yon idmo ki te ale nan radyo sa a jiska prezan ki pat janm vle idantifye l Mwen menm majistra Ducamel pa gen pwoblèm avèk kenn staf polisye ni staf udmo paseke se nan yo nou kwè paske se yo ki vin pèmèt moun lyankou evakye avèk okipasyon yo mwen menm se bò kote yo mwen kanpe Camo pa kanpe bò kote gang mwen menm mwen pran swen polisye yo se komite se komite mwen gen ki nan dyaspora ki banm bakòp ki pèmèt mwen fasilite polisye yo manje maten midi poum ka ankouraje yo nan travay yap antrepran pou lyankou. Majistra ki kantite diaspora ki ede nou konsa e ki kantite polisye nou nou lari chak jou. Yankou yankou gen yon komite diaspora ki renmen lakay yo anpil. Tout aktivite sosyal ak devlopman map antrepran se diaspora ki toujou banm bakop. Leta santral pako janm debloke yon kob pou mwen poum fè. yon pwojè swa filière kout. Tout sa map rantre fè. Mwen fè 21 kilomèt wout an tè bati e 2 nouvèl pèse, se sipò dyaspora ki banm gaz. Mwen fè yon lak kolinè ki tankou larivyè, se dyaspora ki banm gaz pou mwen reyalize tout pwojè sa yo. Pou rezon sa a, tout sa map fè, mwen fè yo ansanm avèk komite dyaspora ki nan Lyankou. Ki nan tèt komite dyaspora sa a? A. Li gen prezidan Ernst Mondésir, li gen vis prezidan Irèk Jèn, sa vle di se 2 moun ki gen kè pou Lyankou k ap avanse. Mathias, èske ou genyen kapasite si jamè komite sa ta deside mande w on rapò? de kòman depans yo fèt, ou konprann, kòman lajan depanse. Èske ou gen kapasite pou fè sa san pwoblèm? Gen reçu yo, transfè yo? Reçu, tout bagay sa yo. Bon, nou, nou gen, nou gen reçu transfè yo, men kòman depans yo fèt? Sa vle di se. Wi, nou gen reçu transfè yo, men kòman depans yo fèt? Restoran an di nou, ou konnen lè gen mwa manje, yo manje maten, gen sa ki bwè ju natirèl, gen sa ki bwè byè, ou pa konprann? E lè restoran di nou, jodi a, kòb la tan. Epi lè ou vin miltipliye l pa lòt pou lòt nonb de jou yo, li vin bay tan, epi nou nèke voye l ale. M gen egzanp trè klè sou telefòn mwen la, m ka chèche, m ka ba nou yon kòman kòman sa ye. Men nou gen resi kote yo voye tou transfè pou nou, pou nou peye e manje pou it nou yo. Epi majistra ou konnen nou menm o nivo de Radyo Televizyon Karayib nou fè emisyon jeneralman avèk oditè yo e gen de moun li an kou k ap ekri m la e kap mande m pou m poze w de kesyon. Men ban mesye gade si m kapab fè egzèsis la avè w trè rapidman. Èske w toujou gen menm rapò kole sere avèk moun sa yo prezante kòm dyaspora ki otou w don strikti kap ede w reyalize kèk pwojè sosyal don bay polisye wid bo yo manje? Èske w toujou gen menm rapò yo? Paske selon sa m genyen kòm enfòmasyon, efektivman gen de moun nan dyaspora ki te konn ede w men yo vin genyen de bon eleman nan men yo ki ta pwouve ke yo nan kòkòday avèk mesye ak zam yo anba e yo ta deside pa kolabore avè w nan sans sa. Eske se le ka? Bon, e sa a se nèg k ap fè politik. Mwen toujou gen menm relasyon, menm rapò avèk komite dyaspora. Lè dyaspora yo te rive kanpe manje a, yo te dwe 6,500 dola. Restoran sa a te fè prèske 15 jou depi l fèmen. Se dimanch la, yè dimanch lan, yo voye kòb la vini pou restoran an. Pa ki mwayen dyaspora voye kòb la? Toujou transfè. Toujou transfè. Menm sou non w la vre? Toujou transfè. Bon, se pa sou non m non, yo vini, men se mwen ki resevwa kòb yo pou nou bay restoran an. Ok. Konsè yo pafwa yo konn fèt nan Lyankounèt, pafwa yo konn fèt lòt kote, ou pa konprann? Tout sa la. E si gen yon zanmi Lyankou k ap ekri ki di Maes Kakamo detache avèk dyaspora yo, pliske ou konnen se politik, m panse chay sa, akizasyon sa yo lage sou do m nan misyon nèg k ap fè politik avè m, fò l konnen Kamo se nèg de byen, Kamo pa p antre nan jan daktivite sa yo. Kounya majistra lyankou pa gen polisye men bandi pa atake popilasyon an. Bon lyankou pa gen polisye bandi pa atake popilasyon an e sak fè map lanse yon SOS de mikro sa pou m mande DDA komisè senmak la pou yo ta pèmèt polisye yo tounen nan komisarya. Vwala, frè e sè byeneme nou tap tande deklarasyon ebyen majistra Liancourt apre 7 polisye pèdi lavi yo. Donk, bagay yon ti jan konplike nan peyi Dayiti, donk nou kapab wè chèf polis la lanse operasyon tònad 1, men on dirè se pou Vitelòm li te lanse l, chèf polis la pran nou pou makak, li di nan jou pase yo li voye polisye al sekirize. sou komisarya Pènye a, ebyen m ta renmen konnen kote l te voye polisye espesyal sa yo puiske Vitelòm rale traktè l li kraze, èske polisye sa yo anba dekonb sou komisarya a, donk fòk chèf polis la ta ban nou detay, enben kounye a la pèp ayisyen yon nouvo dosye fè n konprann ke Ebyen, atak sa a te prepare depi Pòtoprens ki al lakòz 7 polisye pèdi lavi yo nan komin Lyankou. Atak la te prepare pa 3 wo grade nan lapolis k ap batay pou pòs, 4 gang, 3 Latibonit, youn nan Lwès e non sèlman sa tou, yon òganizasyon politik. Bagay yo yon ti jan konplike nan peyi Dayiti. Antouka, mezanmi, se mèt kò ki veye kò, kontinye lapriyè e non sèlman sa tou, file manchèt ou puiske, jan bagay la ye la a, nenpòt moun ki ta frape pòt ou, ou pa konn kiyès se degaje w defann tèt ou, pa gen pyès moun k ap panse pou lòt, chak moun ap batay pou yo jwenn pòs e non sèlman sa tou yon lòt ekip ap touye kretyen vivan pou ke yo ka jwenn entèvansyon militè pou touye gang yo te fin kreye. Antouka pèp ayisyen, Balon an nan pye w, degaje w, choute. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Non pa m se Fouco, n ap kwaze talè konsa 7 è nan yon lòt videyo. Mwen renmen w anpil, bizou bizou, one love.